Union 109 TV ap salye memwa Prezidan Jovenel Moise ki asasine, ki reprezante malere, mizè, pòv nan tout peyi Dayiti. Se yon sitwayen ki grandi kòm alòdinè peyizan kankou anpil nan Ayisyen ki vin prezidan apre yon long pakou vrèman periye li reyisi pou li rive prezidan vrèman. M pa konnen kòman sistèm eleksyon fèt nan peyi Dayiti nou ka wè l. E son bagay vrèman tèt chaje. Men se pa sa sijè jodi a. Sijè jodi a se ke nou prezidan Jovenel Moise mouri e gen anpil nan nou ki pa konnen vrè koz lanmò prezidan an e gen anpil nan nou tou ki pap janm konnen vrè koz lanmò prezidan. Men, kesyon m ap poze, jan peyi Dayiti ye a, jan sistèm mond lan ap fonksyone a, èske Prezidan Jovenel ap jwenn jistis vrèman? Fanmi l yo, bon, paske li menm li deja mouri deja, m pa kwè yon moun ki mouri pral jwenn jistis. Se fanmi ou, moun ki dèyè, pwòch ou ki vrèman atriste, se moun sa yo ki ta sipoze vrèman jwenn yon rekonfò paske yo ta jwenn moun ki koupab ki ta fè zak asasina sa sou. E peyi a apre fanmi an se nasyon an eske ayiti ap jwenn jistis tout ayisyen vreman paske sof si w te nan konplo a oubyen sof si w te nan yon lot kan vreman kankou nou wè gen de seri kan ki neg yo al ekstrèm vreman pou sa pa ta touche w e ke yon prezidan nan yon peyi peyi pa w mouri Si w pat renmen Jovenel kote renmen l m panse sa ap touche w menm se pou yon minit kanmenm. E tout sa se pa kesyon an sa ankò prezidan an mouri tankou nou di a pèp ayisyen an aji yon fason trè timid. E nou konnen pèp ayisyen kòman yo ye. Mwen panse pèp ayisyen reyaji vi a politik jan prezidan Jovenel Moïse te konstwi politik li. E se pou nèg ki te vreman gen yon pakèt e lòbiyis nan peyi a kap fèt pou li. Li pat vreman gen lòbiyis kankou ansyen nèg yo konn abitye fèl. Se Ponnè ki te dirije Kankou avèk anpil baz pou kontwole sektè politik la vrèman. Se sa k fè msye Kankou te gen anpil pwoblèm nan gouvènans li nan peyi a. Msye pa yon nèg ki dirije avèk yon pakèt baz, baz, bon m pa konn si msye te gen baz prèske paske jan m abitye wè lòt nèg yo, ansyen ki pase yo dirije peyi a paske fòk ou jere anpil, anpil geto, anpil zòn. Yon fason ou yon lòt, m pa t remake sa lakay prezidan an. Jiska prèv di kontrè, petèt yon moun ki te plis nan aktyalite nan bagay yo, yo ka mete yon kòmantè nan videyo a. Men, prezidan an pa t vrèman gouvène peyi a avèk baz Mwen panse sa jwe anpil nan tout pwoblèm li te rankontre yo. Bike pa t gen anpil mwayen tou, m panse se ton, m pa konn si se ton estrateji, men misye pa t, se youn nan ra prezidan ki pase nan peyi a, pa gen anpil mwayen de fonksyonman nan men l. Men, sa pa t anpeche ke li gen de estrateji ki te bay rezilta. ke anpil nèg ki te gen anpil milyon, menm milya nan men yo, pa t ka bay. Prezidan Jovenel mouri pou pèp ayisyen an, pou koz pèp ayisyen an, pou bezwen pèp ayisyen an. Se pou sa prezidan an mouri, li mouri pou e soufrans pèp la. Lè n ap pale de soufrans pèp la, lè n ap gade yon peyi. Pa gen kouran ladann, pa genyen lopital, pa gen tout bagay sa yo nan yon peyi. Sa yo revòltan kanmenm. Men se pa sa ankò kesyon an. Nou menm anpil nan nou. Ayisyen nou konnen bezwen peyi dayiti anpil e mizè pèp la rèd sa ki pi di se lè w leve le maten ou paka konn ki kote ou pral travay ki kote sa w pral manje dabò ou pako konn kisa w pral manje paske ou pap travay majorite pèp la pap travay ankenn kote kit ou al lekòl kit ou pat al lekòl. Sof ke ou pa gen espwa nan peyi a, pa vrèman jèn nou yo pat vrèman gen espwa. Yo kreye kondisyon pou jèn nan pa gen espwa paske move politik avèk move gouvènans. Move e lidè san objektif, san vizyon se sak fè peyi dayiti toujou nan menm pwoblèm. San vizyon, san pwojè se yon sistèm ki la depi aprè, depi avan lanmò Desalin. Se pou sa Desalin te mouri. Se pou menm bagay yo Jovenel mouri jodi a. Sa fè yon lanne depi prezidan Jovenel mouri, se pou menm preske menm bagay avèk Desalin, Jovenel Moïse mouri, sèlman se kontèks yo ki chanje avèk le tan. Prezidan an mouri paske gen anpil bagay li foure men l ladan yo. tankou l te toujou konn di sa, li te toujou di sa, men lè w konnen yon bagay ka rive w kòm prezidan, sèl sa m, se sèl tò m bay prezidan an, ou te sipoze pran mezi pwopòsyonèl avèk sa w ap fè yo pou w pwoteje tèt ou kòm prezidan, paske w reprezante yon peyi, ou te gen dwa, ou te gen pouvwa sa yo. Se sèl sa m ka repwoche prezidan. Prezidan an mouri paske l foure men l nan afè kouran. Prezidan an mouri pou peyi Dayiti paske l te vle mete kouran nan peyi a e l te kòmanse fè l. E depi lè l mouri a, nou pa janm tande pale, nou pa janm tande kote afè kouran sa pase. Prezidan an mouri pou afè gaz. Gaz, nèg ap fè gwo lajan nan afè gaz. Kouran, nèg ap fè dè milyon pa mwa, pa semèn, pa ane, dè milyon, dè santèn de milyon dola. Prezidan di non, li pap ka aksepte sa kòm se li ki prezidan. Men se se konsa sa ye depi Ayiti kòmanse. Se yon gwoup moun. Prezidan an mouri pou afè asfat. Li. Gen anpil nèg ki te konn ap fè anpil gwo lajan nan kilomèt wout pou wout se pou sa prezidan an mouri. Ayisyen pap ka konprann bagay sa yo paske bezwen nou twò rapid nou menm nou bezwen bagay rapid vit kankou maji men se pou se sa yo. ki te ka bay rezilta si travay la te kontinye t ap byen fèt si tout moun te aksepte yo fè ase omwen pou yo te ka bay pèp la yon ti bagay prezidan an mouri pou afè wout pou kontra nèg te konn ap fè gwo lajan kankou nou di a asfat Nèg te konn ap fè on milyon pa kilomèt, on milyon senk san mil, on prezidan vini lap kase bagay sa yo lap metel nan pri kòm nòmal ki ta sipoze fèt san koutay, san rakèt, san piyaj pa ladann. On bagay ki te a on milyon senk san mil on prezidan vini l metel a san senkant mil, de san mil, kòman pou ta vle pou ta gen anpil moun ki pou ta fache? E nèg yo chita sou wozèt yo, y ap fè kòb sa yo san reflechi, san poze twòp kesyon. Se konsa nèg yo te konn fè lajan sa yo. Prezidan an mouri pou dola ameriken. Bank nan peyi Dayiti, gwo towo nèg ki kontwole zafè bankè nan peyi Dayiti. Se sa ki koz lanmò prezidan an yo. Tout sa yo ansanm e plis ankò fè koz lanmò prezidan an e pèp ayisyen pap janm ka konprann sa paske nou pa gen kapasite yo mete nou nan yon kondisyon majorite pèp la pap ka konprann bagay sa yo lè dola ameriken se yon biznis pou nèg milyonè milti milyonè sou do malere e sou do dyaspora kap voye kòb. An Ayiti, pou yon prezidan deside pou l al atake sistèm sa yo, kòman w ta vle pou nèg pa gonfle, ògèy pa monte nan tèt nèg yo? Jan yo alèz y ap fè kòb, yon bon maten, yon bon semèn yon prezidan deside li di bagay sa pap ka kontinye, hein? Kòman w ta vle fè bagay konsa? Se premye fwa nan yon peyi ou te wè kòb monte, monte, monte e kòb la vin prèske desann. Mwen m sonje kòb la te pase 110 goud. 110 goud pou yon dola ameriken. Desizyon prezidan an te pran, li vin met kòb la a 60 goud pou yon dola. 50 goud pou yon dola, 55 goud, 58 goud. Kiyès k ap fè kòb depi 20, 40 an nan yon peyi konsa? Avèk yon gwoup nèg, ou panse ou te ka dakò yon bagay konsa vin fèt? Kòman fè prezidan pa ta ka pa mouri nan sans sa a? Prezidan an mouri pou tout bagay sa yo. Èske pèp ayisyen an gen kapasite, majorite ladan yo pou yo konprann bagay sa yo? Paske prezidan li menm li pa t. ap travay lè nap swiv diskou prezidan avèk sal tap fè yo li pap travay pou yon gwoup moun espesyal li tap travay pou byennèt peyi a non sans se pou sal tap travay prezidan an mouri pou afè drenaj kanal kote ou wè vye labou ap pase se la nèg yo fè lajan yo yo menm kote ou wè gen labou. Kanal irigasyon nan Latibonit, kanal Bradchèn, kanal ki kote. Se la anpil milyon fèt e pèp la pa janm jwenn sèvis. Lè prezidan an di non bagay yo pa ka kontinye konsa. Fòk wout yo drene vrèman. Fòk bagay yo fèt pou dlo desann nan kanal yo al jwenn abitan yo. Eske abitan an li menm li konnen vrèman, konprann vrèman travay prezidan t ap fè? Eske l konnen vrèman poukisa prezidan Jovenel mouri? Wi nou ka di prezidan an, nou tande prezidan an asasinen, mouri, lakay li trible ak bal. Nou pa konnen, nou menm, vrèman ki pap chèche konprann, ki pa tap swiv politik e prezidan an e yo mete nou nan kondisyon pou nou pa konprann vre majorite nan nou. Prezidan an mouri pou afè kredi peyizan yo. Nou te wè demach prezidan an, nou te wè demach yo, nou konprann demach sa yo. Se pat bagay ki te fasil pou fèt nan peyi a nan ti tan sa misye te fè a pou mete tout mouvman sa yo an branl. Kredi agrikòl, Bank agrikòl de devlopman pou peyi Dayiti a, nou wè l te kòmanse ap travay sou li, te mete konsèy la sou pye. Èske w panse gwo zotobre k ap fè lajan nan bay ponya nan bank sa yo t ap dakò bagay sa a? Èske w panse yo te ka kite sa pase konsa? Yo, enterè yo an danje, jenerasyon k ap vini yo, pou yo, pitit pitit yo, kapab vin pòv, menm si yo gen anpil milyon yo te ka chache fè l bon biznis pou yo te ka fè kòb si yo te kite sa. Non, yo di non sa pa ka kontinye konsa. Fòk nou gen bè a, fòk nou gen kòb bè a nan men nou, nan pòch nou, nan tout figi nou. Prezidan mouri pou koze sa yo. Kredi pou peyizan an, li kòmanse ap bay kredi a zewo pousan. Èske ou panse nèg sa yo ap dakò bagay sa yo? Èske ou konnen pou kisa prezidan an mouri? Poze tèt ou kesyon. Nan tout sa nou di la yo deja, èske se pa bagay ou te konn tande prezidan ap pale de yo e ap fè aksyon sou yo? Lot bagay nou ka di prezidan an mouri nou ap fè w konprann kisa prezidan mouri se sa nou menm nou tap kon swiv nan aksyon prezidan an se sak fè nou di men poukisa prezidan an mouri prezidan an mouri pou afè franchiz an pou franchiz dwanyè tout koze sa yo anpil moun gonfle pou afè franchiz. Menm legliz katolik konn ap fè lajan nan bagay sa a. Anpil moun itilize koulwa sa yo pou yo fè gwo lajan, pase avèk de choz, machandiz, gratis ti cheri ladwann ou vin vann nan peyi a an atestan ke ou gen yon franchiz. Gwo zotobre, depite, gwo gwo zouzoun ap itilize franchiz pou pase san peye yon goud. Kòman w ta vle lè yon prezidan vini di non sa pap ka kontinye konsa? Ou panse sa ta pral rete konsa? Se sak fè m di prezidan an pat pran mezi pwopòsyonèl pou tèt li. Lè lap fè ajan de bagay sa yo, ou sipoze pran mezi pwopòsyonèl paske gen anpil moun ki ap fache kont ou. e kòman m di an kolè kont e desizyon sa yo paske li yo pa li nan enterè majorite a men l pa nan enterè pwòch li paske l gen 20 an 30 an 40 an 50 an 60 an 200 zan y ap fè lajan konsa nan peyi a se sa prezidan an mouri pou ladwann anpil nèg bezwen kontwole ladwann nan paske depi w kontwole ladwann nan nan yon sèl jounen w ka milyonè nan peyi dayiti. e pou kontwole ladwann. Prezidan mouri pou koze sa yo. Se sa, se sa ki lan koz vrè lanmò prezidan an, Jovenel Moise. Li mouri pou bay peyi a yon lòt vizaj, yon lòt imaj. Men, oligak yo pa dakò sa. Ayisyen yo pa konprann sa. Majorite pèp la paka konprann bagay sa yo nou gen twòp pwoblèm men nou espere je nou ap kale pandan je prezidan an fèmen prezidan mouri pou gwo e bwat leta yo kankou travo piblik travo piblik nou tout konnen li pa yon sekrè pou pyès moun se plas ki kontwole pa yon bann gran zouzoun nan peyi a. Ou lè yo bezwen fè travay pa yo yo itilize byen leta yo ki ta sipoze al fè wout jan nou te wè wout ap fèt nan kafou jòf avèk anpil bagay leta prezidan te achte prezidan an mouri pou bagay sa yo paske gen anpil nèg ki nan swa nan gouvènman oubyen nan sektè prive ki te konn itilize byen piblik sa yo pou fè afè pa yo. Lè prezidan vin koupe bagay sa kijan w panse nèg sa yo ap reyaji? Eske se akolad yap bay prezidan se lamen yap dil felisitasyon fon bagay konsa? Non jamè! Se fache nèg yo ap fache paske se enterè yo ki menase se lanmò yo voye kay Jovenel Moïse. Se pou sa prezidan an mouri. Prezidan an mouri pou politisyen tilolit dwèt long ki renmen kras, ti visye, salòp sal politisyen yo ki ap chèche ti enterè pa yo sèlman. Prezidan an mouri pou viza anpil nèg se konsa yo fonksyone. Yal bay kout lang. Prezidan an mouri pou pèp ayisyen an, li mouri pou peyi a pou nasyon an jeneral nan revòlt ke li tap fè li pote sou do l pou chanjman nan peyi dayiti. Prezidan an mouri nan diplomasi ke l tap mennen tou. Paske ti Ayisyen yo sèlman pa sifi, entènasyonal la gen gwo wòl li jwe nan lanmò prezidan an. Menm si yo fè kòmsi yo pa konprann. Men, nou pa timoun piti, se gran timoun nou ye. Entènasyonal, nou wè ajisman anbasad yo nan peyi Dayiti, sa k pi enfliyan yo, nou konnen yo. Prezidan mouri nan tout bagay sa yo, diplomasi li, chanjman ke l fè. Nan jewopolitik la, kòman sa ap mache a? Pa kache. Gen bagay ou pa ka fè si ou pa pran mezi pwopòsyonèl. W ap pase jan prezidan an pase a. Hein? Prezidan an mouri pou tout bagay sa yo. Prezidan an mouri pou chanjman pa ou, pou lavi pa ou pèp ayisyen, pou rèv pa ou pou ka vin. Aprann kapab reve, paske nou pap reve. Nou pa gen tan pou nou, nou pa, nou pa gen kapasite pou nou reve bèl bagay nan peyi a. Se malere sa, se domaj. Se malere. Pa kapab jenn gason pa ka leve chak jou ap jwe domino. Se yon distraksyon li. Kòman w ap fè pou avni w lè w bezwen fè tèt ou plezi se kay manman w rete tout lajounen? Ou granmoun ou lakay manman ou fè pitit lakay manman w. Se pa nòmal. Nèg yo met peyi a nan kondisyon se konsa pou l fèt. Yo menm y ap fè bè yo al fè bagay nan lòt peyi. Al konstwi nan lòt peyi pou mete pitit yo, jenerasyon. ti pitit yo an sekirite, tandiske nou menm, nou chita la nan dlo sal. Gade Matisan, gade Senkyèm Avni, gade Dèlma 2, gade Akayè, Kabarè, lè w ap pase, gade, gade Latibonit, ou wè, Okay, gade, Leyogàn, lè w ap pase nan kwen yo, dlo sal, dlo santi, tibiyo. Gade pou n wè nan kwen Okap Ayisyen, fatra! Pòtoprens moun pa ka respire Malere pa ka viv Prezidan an mouri pou chanjman tout bagay sa yo Men èske pèp ayisyen an ka gen kapasite pou l konprann vrèman poukisa prezidan an mouri? Mwen panse si prezidan, si pèp ayisyen an te gen kapasite, te konprann tout sa nou sot di la, yo tap swiv politik prezidan, yo tap wè pou sa l mouri, e, e, e se pa konsa yo tap reyaji. Union 109 TV.